Endividi sa wap gade la, medam se mesye, zanmi fanatik TV lakay Haïti pwen kòm yo, e ben se Anderson Destin. La polis metel anba kòd e ou pral sezi tande se yon polisye an fonksyon la polis arete paske yo jwenn misye fè pati de gwoup gang gwoup kriminèl sa ki pote non 5 segond kap teworize nan vilaj de Dye. Enben jodia la Anderson Destin Misye anba kòd, misye mare kou krab anndan dcpj paske yo jwenn li nan gang. Men kisa kap pase nan peyi Dayiti, anpil polisye lage yo kay Joe Biden, gen lòt tou ki deside antre nan gang e gen lòt tou ki deside rete san yo pa foure tèt yo nan move dosye, yap travay pou peyi a menm si bagay yo difisil malgre jan sa ye. Yo kenbe prestij yo, yo kenbe eskanp figi yo, yo pa al nan move bagay, yo pa antre nan gang, yo pa antre nan vòlò, yo di se peyi a y ap sèvi, yo pa gen pou foure tèt yo nan sak pa sa, jis pou al afiche yo kòm gang, kòm vòlò, kòm kidnapè nan mikwo oubyen nan kamera laprès. Medam e mesye, se Anderson Destin, misye anba kòd, yon polisye, anben, misye mare kou krab nan moman n ap pale la, medam e mesye, misye anba kòd. Lòt gwo nouvèl nou pote pou ou nan videyo sa a, enben w pral sezi tande kòman TT pral fini avèk karyè Jimmy Danger avèk chèf gang Izo 5 segond kap fè e defè, kap teworize popilasyon an, kap kidnape, kap vòlò, kap fè tout sa l vle, alòske l jwenn Jimmy Danger, Jimmy an danje, enben kap fè pwomosyon pou mizik li nan cho l. Enben TT la a pral fini avèk karyè Jimmy Danger medam e mesye, ke lajistis kanadyèn ta dwe. Ebyen sanksyone oubyen mete limyè sou misye paske se pa posib pou Jimmy Danger li menm ap jwe mizik Izo yon kidnapè yon kriminèl yon vòlò yon asasen nan chol epil di w Izo peyel lajan kidonk se pwomosyon lap fè men kisa ki Jimmy Danger alòske yon bann moun yo la yap swiv Jimmy Danger yon bann moun yo la Jimmy Danger se se afè pa yo se rockstar peyi a m tande ebyen medam e mesye TT pa mete dlo nan bouch li pou misye pale. Afè kan Jimmy danje e misye mete anpil koze deyò ke ou pral sezi tande nan video sa a, n ap tounen. Si ap konsa lè n pran konsyans. La société est gode. Tho t sou ekran an nou konnenl se vre misye pase anpil tan l tap kache vizaj li men pa bliye ODV a te deja montre koman misye ka ye e de fèt nou te gen rezon donk travay teknik ke n te fè a se te korèk sa depi lè misye te jenn ti gason tou piti m pral montre nou Poukisa Ayiti nan eta l ye la a sou zafè ensekirite k ap brase bil peyi Dayiti? Ekoute lasosyete, Jude Siméon. Mwen rann mwen kont, tande lasosyete, hum! S on peyi difisil. Fò m di n, pandan n ap pale la a, genyen yon polisye, nèg sa yo se pa arete pou n arete yo, m swete ke ankèt nou an li kòrèk. Pandan m ap montre n izo a, gen kòdinasyon près e relasyon piblik polis nasyonal la ki Mete anba kòd polisye Anderson Destin. Misye gen soupson sou do l e m pral ODEVA pral aktive sou misye aprè l emisyon. Yo arete misye Anderson Destin. Petèt fanmi l la ap tande podyab. Polisye l ye yo m ap gade fizaj misye la. Yo arete misye. Yo gen soupson l ta kon li ta nan konplisite li ta afilye a gang 5 segond ki nan Vilaj de Dye. Yon polisye an fonksyon. Misye rele Anderson Destin. M a montre n imaj misye demen apre m fin mennen ankèt pa m. Men lapolis arete, pandan n ap pale la misye anba kòd. Lapolis arete misye, enben Direksyon Santral Polis Jidisyè, dcpj, via Biro de Zafè Kriminèl, bac, yo mete anba kòd jounen madi 11 avril 2023 a, polisye Anderson Destin pou afilyasyon misye nan rezo malfektè sa a ki rele 5 segond ki baze nan Vilaj de Dye kote yo pa bay kredi non finalman yo gen non misye Johnson André alyas Izo ap dirije. Polisye sa a misye soti nan 21 26yèm pwomosyon ou wè 16 yèm pwomosyon 26 yèm nan chaje move je ladan l 16 yèm 26 yèm pwomosyon chaje move je e menm ansyen menm zanmi Alex yo. Misye soti nan 26 yèm pwomosyon polis lan, misye genyen dè kominikasyon enpòtant avèk chèf gang sila a, kote ke dènyè konvèzasyon yo date 18 mas pase an la. Sa ou tande koze, se yon peyi difisil. Alò, bon lò nan yon peyi konsa mesye dam, la sosyete, pou polisye ki la pou pwoteje ak sèvi, bon nèg sa a, mezanmi, Bon mwen menm depi gen eleman vre gen evidans nèg sa yo pa gen arestasyon pou yo pou bon polisye kap sakrifye vi yo la ke map pale de yo nèg yo ap travay bouda chire pou nèg yo ap wè si yo atrake bandi alòske nan mitan yo gen bandi men map di sa lontan yo pa okipem map di yo sa lontan wi okontrè yo taklem pito yo kreye fo kont pou yo taklem yo di otete wap detui ti jèn se sa e mak fabrik yo. Ou pa ze pekenyo e atis li ye ou konprann kounya ou wèm pa danyen sou li paske koum di sou li yo pka di map detwi ti jèn menm ja seksi m tou pa danyen ze pekenyo aloske ou wèm pataje pou ou kòmantèl fè anba yon video mikmik nan karavan ou konprann sam di nou sa vle di ke kisak pase ou wè peyi sa mwen menm bonm di w gon moman map rive se vre lèm di sa gen moun ki di non tete ou pa ou paka fè sa paske ou se espwa nou bagay men atansyon Mwen rann mwen kont map voye trop roch nan lanmè l pap janm plen se roch map voye nan lanmè la sosyete konbyen polisye la bouda chire kap pase mizè goumen pou wè si yo a trake de twa bandi epi pou wè kiyès ki nan mitan yo polisye gen detay kem bezwen sou misye la popo pa annik vin lage dim vin sizyèm kote misye te ye paske andan dcpj menm gen move je. Sa di gen detay fòn konnen sou misye toujou. Map prezante tout zanmi ti koze yo misye demen si Dye ve. Pase gen detay fòm chèche plis sou misye. On polisye yo arete la misye rele Anderson Destin. Misye soti nan 26 yèm pwomosyon polis la. Yo pa m di nan ki kò l afekte. E sa m pa konprann. Misye fè travay la pi kòrèk. Paske nèg sa yo pa gen pwoteksyon pou yo. Pa gen pwoteksyon pou yo. Se nan ki kò li ye, kote li ye, ak kiyès li an detachman, èske l nan komisarya. Gen detay fò n konnen e gen lòt nèg fò n bay. Paske pa gen volonte. Dayè si te gen volonte, depi larestasyon de Ti Grèg, wi Ti Grèg, nan 95, gon pakèt polisye n t ap mete anba kòd deja. E sa k fè m di w m regrèt enfiniman. Gon seri de nèg ki pa nan dcpj ki pa nan tèt polis la pandan m gen emisyon sa map fè jodi a. Aprè larestasyon de Ti Grèg gon pakèt polisye move je tap anba kòd deja men pa gen volonte. Se blòf, se foulay kap fèt. Zanmi ki sou ekran an jan n konnen l deja se chèf gang tou pwisan nan Vilaj de Dye ki bay tèt li non atis mafya peyi an menm jan m te pale n de animatè peyi a Èd Laza ki jodi a finalman parèt tout kò l, eeh paske lè m denonse yo, yo di m se n ap detui ti jèn, donk se sa nèg yo toujou di, n ap detui ti jèn, finalman bagay la melanje nan men yo, parèt tout kò yo. M pral montre w ke s on peyi difisil, paske eeh ki sa k pase lasosyete? Kòman w imajine ke eeh ok. Pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm. Nou pa prese. N ap vin sou misye demen. Gen anpil detay n ap jwenn sou misye, pa enkyete w. N ap vin sou li demen. E nou pa, ou konnen n pa prese nou menm. Se emisyon n ap fè, e pa sansasyon n ap fè. N ap fè emisyon, nou pa prese. Fò n byen gade bagay yo, byen vante yo avan n lage wou peyi a. Ekoute. Paske bon m di nou an, lasosyete. Sa p ap etone m si yo ap arete polisye ki nan gang 5 segond. Sa p ap etone m. Rezon an senp. On kriminèl de o ran nan tranp Izo. Misye se premye nèg pou dcpj ta ap takle. Ou ko janm tande gen on operasyon k mennen la a apre bagay ki te pase 12 mas lan? A kòmsi on nèg annik enstale la a nan Vilaj de Dye? Misye detwi polisye jan l vle, li enpoze lwa l la, pa nèg yo pa menm yon fwa tante mennen yon operasyon nan vilaj de Dye. Misye kounye a tèlman alèz, se cho l ap fè, cho fanm etsetera pasi pala, kounye a l dous atis mafya l ye, fè videyo l ap choute videyo maten midi swa, epi pèsòn pa gen kontwòl li. M ta renmen n eksplike sa. Si n pa gen mwayen, pale a ti jèn ki konpetan, pale a enjenyè Moreno pa egzanp. E pale avè li, ou pa wè kounye a Izo se cho l ap fa medam sa yo al pase, al pran plezi anba a. Pale a enjenyè Moreno Jean Baptiste l ap ede nou. Misye gen Smart TV, misye gen televizyon entèlijan lakay li. Sa sèlman sifizan wi pou yo trake misye paske pa gen volontè. paske pa gen volonte kidonk mwen menm sa m ap gade devan zye m la a dcpj pa inosan nan ensekirite n gen nan peyi a paske m pa ka konprann nan kad yon petisyon m ap chèche menm yon avi de rechèch ke dcpj te lage dèyè izo m pa ka jwenn m pa ka jwenn ekoute la sosyete se swa n dakò fè peyi. Ou byen dakò fèmen peyi a. Lòt bagay. Gen moun ki sot kete non bagay ou konprann wap se sat kraze peyi a. Paske nou minimize tout bagay. Kòman w imajine la sosyete. On nèg li bat li kite Ayiti. Li kite Ayiti pa sa. Li rantre Kanada. Dayè son privilèj ke nèg la genyen. Poul sòti Ayiti. ba yo pat fin pi bon pase nou gade nou gade imaj yo dan le pase ba yo pat fin pi kòrèk nèg la rive Canada li gen privilèj poul itilize yon espas poul kreye yon anbyans bay tèt li el jwenn moun ki asistel nan anbyans sa a e gen moun sa lap fè a yo pran plezi ladanl m pa gen pwoblèm jiske la nèg la gen dwa fè sal vle poul ka bay moun plezi. Sa poko deranje m. Se vre na gen dwa ap denigre moun etc. Pale, di tenten. Sa pa deranje m. Men kòm sitwayen avize. Kòm on nèg kap denonse bandi. Kounya sa pral deranje m. Lòske wap vann mwen Izo kòm atis. Sa pral deranje m. Lòske w ap pase mizik Izo nan cho w, w ap fè pwomosyon pou albòm Izo, w ap fè pwomosyon pou videyo Izo. Sa pral pi deranje m. Lòske w afime, e pa moun k ap voye monte non, ou repete nan bouch ou, Izo peye w pou jwe mizik li nan cho w. Sa vle di otomatikman ou fè pati de sèt asosyasyon de malfetè. Izo peye m m jwe mizik izo ap gen fè vin arete m fè vin arete m bann chyen sal fè vin arete m wè kiyès ki ka manyen m isi fè vin arete m wè kiyès ki ka manyen m isi lè m tap fè cho sa lè m tap fè cho sa se nèg ki te fè l mwen lè m tap fè de twa moun kat moun m pa mande ko kote m te ye mwen m jwe izo la menm izo peye epi voye l bay dcpj di nèg yo rele m dcpj. Bann ti chyen sal, nou ka manyen m, nou ka lage dosye sou do m, nou wè n ka manyen m, nou wè n ka lage dosye sou do m, tout kaka nou fè bann baka rive sou mwen. M pa gen cho, e Québec m ap viv, kote moun peye bil isi a la, e bil m peye isi a la, telefòn mwen chak mwa, bil kouran, bil entènèt, kounye a m ta moute la m vin jwenn l gratis. An men se nom manmanm yo ye? Ou byen se nom manmanm yo ye? A yon biznis ki la wi. Leta konn biznis sa wi. Se yon biznis ki la wi. Manje sal kote izo menm mesye. M te fon Bon m pral jwe izo nèt izo vini dcpj map tann ou relem bann chen bann manje atè ap ba moun presyon nan yon peyi oh dcpj ta si ki jimmy danje ye dcpj ta sipoze rele jimmy danje. Son biznis ki la a. Son biznis ki la a. M jwe tout moun ici a la. Depi ou peye m ap jwe w. Son biznis ki la a. Son biznis ki la a. Depi ou peye w ap jwe ici a la. M al pran kòb nan men Izo a mesye. Mesye m panse m ap fè sa. Mesye m panse m ap pè al pran kòb nan men Izo. Oh Djimi Tange al pran kòb nan men Izo. M ap pran bagay sa yo. Bon m fè ak vi m m ap tande yo. Gad m ap di yo la mesye. M klè sou sa. Paske banm di nou yon ti bagay. Se sak kraz Ayiti. Mwen etone lèm wè moun kap di non, nèg la e plezi lap bay tete monchè, pa antre la. M pa nan bif ak moun. M jis ap ba ou yon verite ke w pa vle aksepte. Misye se alye Izo de manyè otomatik. Dayè tout sa Izo ap fè misye konnen li anonse l sou paj li. Nou klè sou sa wi, tout sa Izo pral fè misye anonse l sou paj de manyè otomatik. Sa di misye se alye Izo. Kòm si pa gen moun nan leta an Ayiti ki gen nivo pou ekri otorite kanadyèn pou mande ankete sou endividi sa ki se yon asosye Izo 5 segond nan Vilaj de Dye. Enben fèmen peyi a. Fèmen peyi a n fini. Sa di si sa pa di nan anyen epi nou tout ap kòmante oh e plezi nèg la ap bay an la e plezi oubyen nou tout fè pati de sèt bann kriminèl an sa se plezi li ye la sosyete an kòm si pon nèg ap fon cho pou l aksepte bon dayè bon wè misye misye fè erè pito misye te di ke bon l renmen mizik nèg la l jis pase l misye di ke li pa gen radyo nasyonal. Dayè, wè ke blòf la fini tou. Kesyon chanm 16 la se te yon blòf. E misye montre l pa sou anyen. Sa misye di, fòk li peye kay li. Le fè ke fòk li peye kay li, se cho a te peye l. Sa di pou l jwe mizik chèf gang nan, chèf gang nan peye l. A ki kòb li peye l? Se pa mizik misye fè ki ba l kòb. Kote l jwenn kòb pou l peye, pou l peye animatè a? Kòb kidnaping, èske ou panse ak sa? Kòb yo vòlò nan men moun. Kòb chofè k ap pase maswife anba pou travèse. Kòb ti malere, ti malerèz k ap bouske lavi anba lavil nan sou pòtay Leyogàn. Se lajan sa yo w ap pran alòske w ap viv ki kote? Kanada, Kebèk an patikilye. Pou w ap chita Kebèk, yon peyi òganize, pou w aksepte ap manje lajan yon kidnapè an Ayiti. Epi sa pa di w anyen, Sa pa di dcpj anyen, sa pa di ministè de la justice anyen, le commissaire du gouvernement sa pa di yo anyen, kòmsi pou n pa ka ekri pou n mande les autorités canadiennes, bon menm si misye ta gen nasyonalite kanadyèn, li se ayisyen, misye fè, misye poze dè zak sou teritwa kanadyen, men atansyon, Kanada l ap ede n tou an matyè sekirite, gen moun y ap sanksyone, e men gen yon nèg ki chita Kanada, kap fè pwomosyon pou yon kriminèl nan peyi a. Kòmsi pa gen moun la gen nivo nan leta a pou omwen adrese yon korespondans avèk le ministère de la défense o nivo Canada, avèk les autorités de la justice pou mande ankete sou vagabon sa a. Sa pa di nou anyen. Epi m wè yon pakèt moun kap kòmante, non se plezi lap bay. An sa se plezi? Eben si e plezi met la femen peyi a mwen m femen bouch mwen si sa e plezi. Wi izo banm kob menm. Wi m touche nan men izo. M pa gen show radio nasyonal la. Lè mwa rive la m pa kan domi kay izo. M pa kan domi nan vilaj. E show m fè. E de show m viv. Se de show m mwen viv. Izo peye m m jwe mizik izo. Ap gen. Fè vin arete m. Fè vin aretem bann chyen sal. Fè vin aretem wè kiyès ki ka manyen misi. Fè vin aretem wè kiyès ki ka manyen misi. Lèm tap fè show sa. Lèm tap fè show sa se yon nèg ki te fèl mwen. Lèm tap fè 2 3 moun 4 moun map mande ko kotem te ye. Mwen m jwe izo la menm izo peye. Epi voyel bay dcpj di nèg yo relem dcpj. Bann ti chyen sal nou ka manyen m nou ka lage dosye sou do m nou wè n ka manyen m nou wè n ka lage dosye sou do m tout kaka nou fè bann baka rive sou mwen m pa gen cho e Québec m ap viv m kote moun peye bil isi a la e bil m peye isi a la telefòn mwen chak mwa bil kouran bil entènèt kounye a m ta moute la m vin jwenn l gratis an men se nom manman m yo ye oubyen se nom manman m yo ye a w biznis ki la wi. Leta konn biznis sa wi. Son biznis ki la wi. Manje sal kote izo menm gen mesye m te fon bon m pral jwe izo nèt izo vini dezyèm edjy map tann ou rele m bann chen bann manje atè ap ba moun presyon nan yon peyi oh dcpj ta se ki djimy danje ye dcpj ta sipoze rele djimy danje. Son biznis ki la a. Son biznis ki la a. M jwe tout moun ici a la. Depi w peye m ap jwe w. Son biznis ki la a. Son biznis ki la a. Depi w peye w ap jwe ici a la. M al pran kòb nan men Izo. Mesye, mesye nou panse m ap fè sa? Mesye nou panse m ap pè pran kòb nan men Izo? Oh Dimitri annik al pran kòb nan men Izo. M ap pran bagay sa yo. Bon m fè ap di m m ap tande yo. Gad m ap di yo la mesye.